Andre Michel medam se mesye panse paskel nan pouvwa a paskel ap koupe rache ansanm avek Ariel Henry li ka debake nan primati janl vle li ka debake epi manke sekirite Ariel Henry yo dega Ebyen medam e mesye nan moman nap pale la Andre Michel misye manke pase mal anba sekirite Ariel Henry yo nan primati medam e mesye ebyen kote nèg yo pouse Andre Michel nèg yo jifle Andre Michel anba gwo kalòt paske misye rive nan primati ebyen l monte sou sekirite Ariel yo e manke yo dega ebyen nou pa bezwen diw Andre Michel ki pa anyen nan yon peyi se sèlman lap koupe rache Paske l t ap batay pou pouvwa jounen jodi a, li santi l gen pouvwa, enben l panse l ka monte enben sou nèg Ariel yo konsa medam e mesye enben jodi a la a se ak kalòt sekirite Ariel yo mete Andre Michel deyò nan primati ebyen misye la a nan moman an ki manke manke manke mouri anba men ti makak yè e jodi a la a se nèg Ariel yo enben ki jifle Andre Michel Paske misye derespekte sekirite Ariel yo e nèg yo pa kontan, enben se gwo kalòt, gwo kout pwen, nèg yo flanke André Michel deyò nan primati. Jodi a nou konnen ki se 7 avril 2023 e nou konnen ki kantite lane sa bay prezidan Jovenel Moïse depi l te asasine. Enben medam e mesye, jodi a la a Ariel Henry debake. Sou channmas la, Lame Dayiti akonpanye l, Lapolis akonpanye l, plis pase 30 a 35 machin debake sou channmas medam e mesye, enben se pa ti koze, se pa grandyòz ki pa genyen, minis jistis lan medam e mesye debake Tout moun nan debake, Ariel Henry premye minis li minis enteryè li debake, anben medam e mesye blan je vèt anvayi channmas la nou pral envitew nou gen imaj nou gen odyo nou gen tout bagay medam e mesye nou pral fè w viv kòman sa te ye e pa bliye ou sou chanèl paw la TV lakay ayiti pwen kòm jodi an anben nou pote tout detay pou ou sou aparisyon Ariel Henry sou channmas la. Nan palè nasyonal medam e mesye, enben Ariel finalman santil gen twòp pouvwa nan peyi sa a e se konsa li debake nan palè nasyonal, se konsa Ariel Henry jounen enben 7 la ki bay Jovenel Moise plizyè lane depil asasine, enben Ariel Henry la a misye debake e jodia se vandredi sen fòk nou di sa tou pou sila yo ki kwè nan sen, pou sila yo ki se katolik, jodia se vandredi sen. Anpil rara nan tout pwovens nan peyi a. An nou gade kòman Ariel Henry li menm t ap paweze sou Channmas. Bèl pale zanmi entènot nou kapab swiv la. Lame Dayiti, Polis Nasyonal, tout kò, tout inite nan Polis Nasyonal la ki prezan la devan Palè Nasyonal pou kapab sekirize Ariel Henry. Jodi a se 7 avril 2023, ebyen nou kapab di menm sèt konsa ke yo te arete Pwofesè Louverture. Ariel Henry li menm debake ebyen nan palè nasyonal ak anpil anpil kòtèj, anpil machin pase lame dayiti ki akonpanye yo, se lame yo kap defile la pou rantre ebyen nan baz MADH lan la, tout inite nan lapolis lan nou wè gwo zam ebyen yo menm yo prezan la devan palè nasyonal. ke nou wè l la, tout mesye sa yo se sekirite Ariel Henry, e se sekirite Ariel Henry, anpil moun pa ka jwenn sekirite nan peyi an, anpil moun pa ka jwenn sekirite nan peyi an, men Ariel Henry li menm, e li menm li genyen tout, tout, tout privilèj sa yo li genyen, jan nou ap gad l la. Se konsa lidè sa te byen priye devan palè nasyonal nan moman ke n ap pale la. Lame a nan do l, polis nasyonal nan do l. Li pa ka viv anyen. Tout sa popilasyon an nèg yo prann a ekip zanmi yo. Men jodi a si m ta di popilasyon an jwayèz pak, fò fyèl mwen ta pete. E m ap voye yon mesaj klè pou m di avèk moun ki viktim yo jodi a, kouray. Jodi a m pa ka di jwayèz pak, alò m gen de sitwayen parèy mwen ki nan men ravisè. Mwen gen de san menm patriyòt yo nan men ravisè. Epi jodi a m pral jwèz bak. M pral jwèz bak alò m konnen lapolis la an difikite lapolis la pa gen materyèl pou travay. Lapolis vle travay, lapolis pa gen materyèl pou travay, lapolis pa gen bal, lapolis pa gen zam, lapolis pa gen anyen pou travay. Epi jodi a m pral jwèz bak. Jwèz la menm polis la jodi a, jwèz la polis la li pa konnen ki tse pou l adrese paske li menm polis la li pa an sekirite pou l ap pale. Nèg yo pa met lapolis la an konfyans pou lapolis la krake bandi yo. An kou lapolis la pa ka krake bandi, m ba w garanti. Le jou Ariel pa nan tèt primati a, gon lòt premye minis ou lòt gouvènman serye la polis ap travay. Men vi jodi a ou gen Elbe nan tèt lapolis sa, ou gen Ariel nan dan andan primati, lapolis pa ka travay jodi a. E wè jou lapolis la vle travay, bandi yo yap kraze lafrik, bandi yo yap depoze zam yap kouri e swa yo tiye tèt yo e swa pou lafrik. Se pou tèt la jodi a mwen m pa ka di popilasyon Johannesburg. Men yon grenn bagay map di popilasyon an, jodi a leve kanpe. Leve kanpe! Paske yo di a ou pa gen sante, ou pa gen edikasyon, ou pa ka manje, pitit ou pa ka al lekòl. Banm di nou bagay. Twa mwa lòk, yo di se pou fè dlo monte. Twa mwa lòk, yo di se pou fè pitit ou pa ka al lekòl. Twa mwa lòk, yo di yo pa ka jwenn manje. Bwa kale, yo di pitit ou pa ka al lekòl. Yo di yo pa ka manje. Yo pa ka jwenn sante, yo pa ka jwenn edikasyon. Men jodi a, men Ariel la wi. Kidnapin nan pi rèd wi. E si kidnap pi rèd wi. Epi jodi a ou pral di m konsa, se mwen, jodi a lè l te vin se vin, pèp la se leve l di fèmen peyi, Nou pral di, se yo k fè pitit nou pa ka al lekòl, se pou tèt sa nou ti popilasyon an. Jodi a nou pa nan vyolans. Nou p ap janm preche vyolans nou menm jodi a. Paske politik n ap fè. Men nou gen yon grenn bagay pou nou di popilasyon an, avèk Ariel, se echèk kapital echèk, echèk. Echèk Ariel, se yon ti gwoup moun, yon ti gwoup jèn byen parèy li, 2004, ki t ap bat sou Bètray Aristide, ki bat pou Lavalas, jodi a se yo Ariel ap fè rive. Ann wè, ann wè Osmy la. Osmy a di men li manke prezidan Repiblik la dega. Akayè di zime wi Osime la wi jodi a Osime la kidnape yon pouvwa avèk ti kray parèy li yo donk se pou tèt sa jodi a nou di popilasyon an apati de jodi a apati de vandredi dimanch pou pa kayèm fini leve kanpe si yo pa leve kanpe yo pral mouri yo pral mouri pase jodi a yo pap jwenn dlo yo pap jwenn sante yo pap jwenn edikasyon e wè lajan an lajan an monte lajan an a 38 li ye nou bezwen lajan 40 Nou bezwen lajan 50, lè lajan 50, enben lè sa ou pap ka achte yon ti mamit diri, ou pap ka achte yon ti mamit pwa, ou pap ka achte yon glòs lwil, ou pap ka achte yon bon kil dlo non, paske jodi a nèg sila yo, mèchan, malfètè la yo, yo tou pa moun, se yon moun. Se poutèt sa nou di nou menm, ak kantite moun kap fè wouti, nou sèmante sou teritwa papa Desalin nan, 7 fwa, 77 fwa, nou pap bay vagabon, sanzave, pouvwa sa, pou yo fè sa yo vle. Se swa yo touye nou, se swa yo fè sa pou yo fè, se swa yo fè peyi, si yo pa ka fè peyi ke yo demisyone. Tout moun ki pa ka fè peyi ou pa ka mache peyi a se demisyone. E n ap di Manno Maniga, Manno Maniga, ak ane 3 zan ou genyen an, ak ane 3 zan daj ou genyen, Manno Maniga se la wont pou ou jodi a. Si ou pa kapab, demisyone. Paske jodi a nou menm, Nou pa dakò jodi a pou peyi a ap mache nan li a. Nou pa dakò jodi a pou ensekite. Nou pa dakò popilasyon nan grangou. Nou pa dakò pou jodi a depi 3 zè 4 è tout peyi fèmen. 3 zè 4 è tout moun ap kou antre lakay yo. Nan ki peyi serye pou wè 4 è pou mwen antre lakay mwen. 3 zè ou pa ka jwenn kote pou pran plezi. Ou pa ka jwenn anyen. Se poutèt sa nou di jodi a nou menm nou pa kwaze le bwa. Nou te vin choma sa pou nou gade pou nou Ariel ap mache alèz. Ariel alèz kon blèz se konsa Ariel di peyi a byen mache Ariel di peyi a byen mache de nou di Ariel atansyon jodi a peyi Desalin nan pa pi manman papal peyi Desalin nan pa peyi l li ye jodi a nap di Ariel si l pa ka fè peyi demisyone si l pa vle demisyone le jou ki vyen nap fèmen peyi a an wonba nap fèmen l pou nou goumen kont bandi pou nou goumen kont raketè pou nou goumen kont mèsenè an de pouvwa sa mèsi anpil. Kwadèboukè yo Sekirite. Men jodi a wè nèg sa yo, nèg sa yo ki konbolisyen sa yo, ki de, ki yon, ki tankou nan, nan mi, nan bakòp nèg sa yo, pa menm nèg sa yo, e gen se kidnape lè konsa, e pitit yo y ap kidnape, e madanm yo, e frè yo y ap kidnape wi. Kounye a nan mitan nèg sa yo n ap, n ap bay nèg sa yo sekirite. E lè w gade peyi an ankò, kòmsi se nèg sa yo. Kom se nèg sa yo kap mache bay sekirite a nan men yo wi. Machin sekirite a nan men nèg sa yo l ye wi. Sa yo repon nèg nan pouvwa sa yo, machin sekirite a nan men yo l ye. N ap voye yon mesaj, n ap voye yon mesaj bay Ariel. Nou di Ariel, nou di Ariel fo l fon w pale de bagay de kidnapin nan. Se pa vin la chak, chak yon dat ou chonje, ou chonje channmas. Fon ti, fon ti pale a nèg kap fè kidnapin yo non. Fon ti pale a ti mesye yo. Paske m chonje lè, anvan ansyen prezidan te mouri, Li te di konsa, O, lè m ale, kote m ap kite ti mesye m yo? Men ti mesye yo wi. E menm nèg sa yo wi, ki enpoze nou mache yo wi. Men ti mesye yo. Pase Ariel konn tout sa l ka fè pou nèg yo kanpe wi. Gade jodi a Ariel ap vin la. Èske ou tann yon kout bal? Ou pa janm, ou pa tann yon kout bal non. Avan ankò, li t, li t ap vin enstale Jij Koulè Kasasyon yo. Te gen pil kout bal wi. Apre Ariel fin ale, apre Ariel fin ale yo te di ti mesye yo rekontinye ankò wi. Bay nèg sa yo plis sa yo fè. Depi w ap vin yon kote. Pa ta gen yon nanm, bon nanm. Pou yo pran w. A la chèf Jeremi, ou pa ta pase mati sa a avè l. Bay chadi sa yo kouri. Yo fè konbyen jou nan machin. Yo pa ka rive Kwabosal. Nou menm la tanm de machann Kwabosal. E madan Sara, nou di Ariel Henry, sa kap pase anndan peyi a, nou pa kapab ankò. Nou bezwen rale yon souf ak peyi a. E nou di, André Michel, Marjorie Michel, tanpri, nou sipòte w, se vre. E m pap janm trayi André Michel, m pap janm trayi Marjorie Michel, e m pap janm pale nèg de yo. Paske, moun sa yo. Bètrav, pou m vann maten an la, kout bal fè m vole anlè. M vin ateri la, m vin tande, Men Ariel la, epitou pou m pa ka vin la tann de machann. Nou di Ariel Henry, degaje w! Si w pa kapab ak peyi a, ba yon lòt reskonsab li. Si l pa kapab, si l pa kapab, paske nou gon pil tan la, nou nan ennan edmi pral nan dezan la, depi n ap soufri la. Ou kwè Ariel ka fè yon bagay, ou di si l pa kapab. Ariel pa p ka fè anyen, se lage pou l lage pye l. Paske nou pa kapab. E nou di Osmila peti frè. E ou premye dam ki deyò do Ariel menm jan ou fè Ariel chanje meri depo meri akayè a ou fè Ariel ou fè Ariel fè de seri bagay e menm jan tou gade sa Ariel di Ariel men kijan peyi a ap mache kijan sòti sou pa kapab gade Ariel e pa DH kap fè tout sa volè. Eli prezidan jounen jodi a, pèp ayisyen, se avèk Ariel Henry, se avèk PM Ariel Henry yo gen pwoblèm paske peyi a pa ka fonksyone, afè ensekirite a pa ka rezoud. Pi gwo bagay ki fè nan peyi a, ensekirite, kidnapin, lavi chè, youn pa ka rezoud, nou gen pwoblèm avèk PM Ariel Henry.